Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avèw. Medam mesye rete la pa deplase, plis enfòmasyon nan nouvèl la se pou konya a la. Kite m mande ou si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè n, pataje videyo a ak yon lòt zanmi l ap tande plis enfòmasyon, kominote nou an ap grandi e n ap rive elaji pi plis sou entènèt la e konsa n ap gen chans travay pote plis nouvèl pou ou San fòs kote, san wete ni mete. Alò, nou gen 3 dosye nou pral pale nan kad emisyon sila. Ekoute, mwen menm panse ke, hum, sa se yon siy apokaliptik. Paske, dosye sa a se yon dosye, ou wè, nou fè 2 emisyon sou li deja. Men m panse ke fò n fè yon lòt rapèl pou n di ke bagay la, li rèd o nivo de la boule. Paske, ou imajine w a chak fwa nèg yo tante. Moute anlè a la pou al goumen avèk nèg ti makak yo. Se kòmsi ti makak se dyab laboul li ye. Kèlkeswa moun ki vini anlè a, li toujou tape w. Sof mèsenè yo lè yo te vini, yo te bay nèg yo bwa kale. Apre sa, ebyen se ti makak k ap vale tèren anlè a ansanm avèk gwoup li yo. Ann imajine yon videyo ki parèt viral sou lè rezo sosyo kote ke nèg yo mete 3 tèt atè, yo koupe tèt nèg yo epi kounye a y ap pale. Kounya la depi gon moun yo touye anlè a la ki jwèt yo jwe yo di w ke se polisye e dè fwa ke se polisye ki tonbe ebyen sè 3 tèt nèg yo di se la polis ki te vin batè avèk yo e an plis gen zam tou nèg yo reyini zam panse ke bagay yo grav eske se yon yon demach obyen yon strateji nèg yo ap jwe jisteman pou te kapab afebli ekip ki anfas la paske sa ka rive wap batay avèk yon gwoup epi w mete zam ou atè Paske si lòt gwoup la pa pale ou met zam ou atè ou di aa sa se zam pa nèg yo men ekoute nèg yo bay eksplikasyon sou videyo zam nan alò videyo zam nan nou pral pèmèt ou wèl epi pou videyo tèt la nou te deja tandel maten èske se evidan poun ta kapab tande voice la nan videyo kote misye reyini tèt yo atè a. Gade, m te di nou sa wi, depi n pran nou, gade, tèt koupe epi boule rès la. Ou tande? Gade, on dal ti grapya, gade, men yo, men yo. Men yo, men yo. Men yo, on vann Edga. Edga. Ou menm menm, ou mèt poze w map pran w, ou mèt poze w Edgar. Edgar, ou mèt solo wi. A se ou k pi cho nan batay sa, map pran w kanmenm ou tande. Toto, Toto. Toto. Toto, Toto. Cangé, Cangé, ok. James Cangé. Ey, on dal kidnapè nou ye. Ee toto peye pou blanchi dosye nou epa vre toto peye pou blanchi dosye nou tande polis nasyonal canje ou konprann tout nèg tomasen yo mwen yo chanje enspektè a epa vre nou chanje enspektè a pou nou vin fè ou konprann pou nou vin anmède nou ou wè sa m di w lan men travay m ap met nan men nou tande. Men travay. E m p ap neglije fè nou wè l tou non. Paske e nou e nou k ap kraze peyi a. M konnen te gen yon reyinyon ki te fèt. Chèf de lapolis te la. Dede yo te la. Pou yo vin atake nou tande. M konnen byen tande. Leta pran reskonsablite nou. Leta pran reskonsablite yo tande bann visye. Jwenn radyo kominikasyon. Ey! Chèf de lapolis la m konn toto bò tè anlè a ey. Ti visye a ap touche 44 mil goud. M konnen. Toto manje. Gade gade gade men men men men. Men, men sa n fèt fè jodi a la, ou konprann? Pandan nèg yo vin atake nou la, ou konprann, maten an la. Atestasyon Cangé. Sa se Cangé li menm, sa e atestasyon Cangé, ou konprann? Li nan lapolis depi 13 jan, 13 fevriye 2009. E nèg sa yo, e nèg sa yo, ou konprann? Vòlè sal. Edga, Cangé, Carlos, ou konprann? Nan de ansyen enspektè Thomassin an Edgar Aleus Nan de Sa e bay nou Nan de sa e zam nou sa e pyès nou Konprann nou te fè reyinyon nou e pa vre Chèf de la polis te la Tan do lòt moun te la E pa vre Men rezilta a tande Nan vin fè kaka Nan vin goumen pou lajan gran nèg Gade nou gen tan konn sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav. Moun sa m sou lòy nou k ti magranman an nou menm. E lòt sa k kouri m bal dèyè yo. Ou vann nou gen lòt la k kouri la nou pral pran yo yo mèt pose yo m ap rive sou yo an bout bèt. Nou konn sa deja nou menm. Jwè a makak la pa manyen ke l epi plaka. Ou konprann? DG lapolis la pran reskonsablite yo. Ou konprann nou konn sa l ye deja. Sa ye zam nou. Hey DG la polis la jan w tande a pran responsablite w konprann sa ye zam nou Edga Carlos Cangé wè nou m pa konn si nou gentan mouri men nou gen chans nou chape men nou mèt poze nou m ap pran nou m ap montre nou lajan gran nèg la kisa l ye kadav li ye polis serye w tande. Ok kòm nou chanje komisè Thomassin an la nou met yon lòt epa vre. Alò pou les gens qui veulent avoir la video kote ke yo fin koupe tèt nèg yo yo mete yo atè a ebyen nou prè poun kapab retransmèt ou video sila. Menmsi lapè ta tounen tout bon vre nan rantre sid kapital peyi a, kèk sitwayen ak sitwayèn ki te kouri kite lakay yo akoz gè ki te deklannche depi plis pase yon lane, pap gen okenn kote pou yo ale. Paske yo pèdi kay yo ak tout sa ki ladan l. Si tout fwa ta gen lapè a, si nou vle tounen lakay nou, gen anpil moun la a ki pa gen kote pou y ale, kay yo boule, yo te boule anpil kay, yo ta renmen tounen, men yo pa gen kay pou yo tounen an, kay kraze, raje pran yo, anpil pwoblèm kay yo antre nan tè, nou viktim nou pa gen tan pran anyen. Kay pa m nan plen dlo nèt, m pèdi kabann mwen, m pèdi sal a manje m, yo pran tout bagay nan kay la, yo lage vye ranyon yo atè. Manmanm gen 2 pyès kay yo kraze kay manmanm nan yo fèl fè wout pa gen kay ankò. Fè lapè jounen lapè alè bon pou nou vre menm nan anba nou wè dlo e fatra kay kraze kay dekouvri sak boule boule kay moun gen yon vid pa gen anyen nan kay la alè m pa konn si leta ka fon bon bwa bay pou nou pou zòn nan tou. Men nou menm jan nou ye a la a nou pa bon nou pa tounen konsa nou pa nou nan difikilte nou menm nou pa bon menm e nou grangoun nan mizè nou a zèl. M ale yè zo pwason pike m avèk zong mwen m pa gen po tèt ankò po tèt mwen fè m mal anba m pote tout ko m bagay m achte m met anndan vye kay mwen m ale madi a lè m gade m wè m pit ou mèt voye wòch anndan m pa jwenn anyen anndan sèl sa yo kite m mwen sèl anba on kabann yo kite si m tounen m akouche sou li yo menm yo pran tout bagay yo mwen menm m pa gen anyen ankò Kèk lòt menm ki toujou ap viv nan apre sa, se paske yo kwè lapè poko tabli tout bon vre nan twazyèm sikonskripsyon elektoral Pòtoprens lan. ta renmen al viv lakay mwen men e pa a moun izo yo nou ta renmen viv nou pa ta renmen viv a moun izo yo nou pa ta renmen viv a moun lapli yo yo renmen fè kadejak sou moun yo renmen bat moun. Juska prezan e yo kap yo ret nan zòn nan a zam a la men, ou antre ou pa ka menm pran yon chèz pou chita, ou antre ou pa ka fè anyen, yo di w vin pwòpte, anyen ankò. Ton Elva, Bonsoir, byenveni nan emisyon an Tande Ba, kòman nou ye? Nou wè ke ou some Jean Pierre Bailly, pou ki rezon? Mwen Eben, panse ke li enpòtan, paske misye, li enpòtan pou misye pwouve l. eben. Fè ke, Donk, donk an fèt, euh, ou pa gen otèl Sendomeng, ou pa gen ponp gazolin Sendomeng. pa gen otèl Sendomeng, pa gen ponp gazolin Sendomeng, euh, mwen di w nan, mwen menm, m pa, m, m pa, m pa, m pa nan anyen, ou konprann? M pa vòlè tou, m pa kidnapè, ou konprann sa m vle di w lan? M pa vann dwòg, m pa nan blanchiman dajan. Madan Blanchi banm madan e yon madan mwen diw non el dim se Gracia Delva pitit pèp la ou konprann kap sèvi pèp ayisyen an e kap kontinye bay sèvis lan. Trè byen, donk ou gen lòt moun tou ke ou pral atake an jistis pa vre? Wè, m pral atake misye an jistis e tout nèg ki site nom nan kesyon dwòg, tout moun ki site nan kesyon kidnaping, m panse ke jodi an fè yo pwouve l. Ou konprann sa m vle diw lan paske e deja lajistis deja ap gen yon diksyon ke l deja swete gòl tout moun de kap Yo vle asasine karaktè wap poze sou paske m son nèg ki lwayal paske m son nèg moun pa mennen moun pa fè m fè wout ke m vle etan done ke polis la adopte mwen kòm banjo e vin fè de nèg ki vin defile sal mwen ki defile sal non mwen ou konprann e jodi a m panse ke li enpòtan disi mwad janvye lè sa m pap gen iminite ankò emisyon nan radyo nan di pouz te di gen yon senatè ki kidnapè a midi li kidnapè ou konprann a vle di ke wè se son bagay tèt chaje kòman fè pou lapolis pou pou menm mèt la jistis eh. Kominikasyon pa klè. E m gen enpresyon, m gen enpresyon ke w ap bouche Senatè Guy Saint Elva, m gen enpresyon w ap bouche. Allo? Ok, sa va la mentnan. Ou mèt reprann a pati de la jistis. Wè, m kòmanse avèk Bayi, e m panse ke l ap enpòtan, e m panse ke s on, s on, se ke j avèk sa, m panse ke l ap bon ni pou mwen ni pou pèp ayisyen an. Allo? Trè byen, trè byen. Pa pwoblèm. Antouka, mèsi anpil, Senatè Gaël Sanèv la. Mèsi anpil. Alo, m manke tande w byen, Louko. Wi, alò mwen, mwen, mwen di w ke kominikasyon w pa tèlman bon, men mwen di w mèsi anpil, mèsi anpil pou entèvansyon w lan, mèsi anpil. Bon, se mwen, se mwen, se mwen ki pou remèsye w. E mwen kwè ke se yon bagay ke tout moun ap tann. E se yon bagay lè misye di l ki choke anpil moun. E paske sa Bruno Herro toujou konprann, ke Garcia Delva, a chak fwa yon nèg yon non men non m, sa vle di ke se m pa viv pou mwen, m viv, m viv, m viv, m viv pou anpil moun. Waww madam Redzo lanmou tout moun kem viv pou yo depi depi prèske 30 ans ke map viv ansanm avèk yo e jodia m panse ke son egzèsis kap enpòtan e son egzèsis kap trè bon e pou ke m renmen m si ke e pou yo pwouve tout sa ke yo di de mwen yo. M toujou k di sa, nou pa gen dimansyon antanke ayisyen pou nou konprann sa map fè a. Men kounya men Garcia Delva kidnapè dil pral relem la jistis medam mesye se tap yon plezi ce sera un grand plezi pou John Colem Morvan medam mesye de resevwa yn miz an demeur de Garcia Delva son plezi lap ye pou mwen yon neg m gen 7 rapò dcpj sou li 7 rapò dcpj sou li Yon nèg m genyen chèf polis vwa chèf polis ki di misye enplike nan kidnaping a 98 pousan hein m gwo nèg m chaje dosye de nèg la menn yon nèg konsa m parèt devan jij Canada monchè se tap ou wè sa misye fè a m pral sanksyone l misye Misye pral sezi wè koman m pral seksyone l isi o Kanada. Vagabon sal. Ou wè ou wè ou paka vin isi? Nou fè misye paka jwenn viza kounye a m pral seksyone misye isi o Kanada. Nou pral tande koze. Mesye dam. Ou wè ti mesye politik Ayiti sa yo. Si m pat egziste tout talèz la nèt ap pran plezi. Tout nèt tap alèz. Tout ap alèz nèt ap pran plezi yo ouvè kò yo oh yo se modèl pou la jenès vye Gary Bodeau mèdam mèsye pou Fritz Jean pa pase pou Fritz Jean pa pase nan palman an pou l pa premye minis pou yo ka bay yon minis kabrit Gary Bodeau pran tout depite senatè l peye otèl pou yo tout nan nan. Nan jan otèl sa rele ankò. Epi l sezi telefòn yo wi. Epi pou l al fè aksyon malveyan. Kounye a men yo mete l nan gang kounye a l ap diskite m pa nan gang. M pa nan gang. Ou pa nan gang? W ap konn si w nan gang a si w pa nan gang. Ou pral wè koze. E 500 mil dola Egari Bodo te gen nan men l pou l monneye chèf gang depite yo kanba. Èske w konprann jounen jodi a w wè nèg la ap pale anpil fè grimas. Anba yon jwèt. Papa nèg yo mesye m di nou sa deja mwen menm m satisfè m satisfè m satisfè de travay mwen medam mesye paske nou menm se mwen m vwayaje lè m vwayaje m wè gen de zemisyon ki la de zemisyon de denonsiyasyon ke tout peyi genyen gon ti jèn o Kebèk la misye kanpe l kreye yon paj Facebook e sa sèlman l fè ti kebekwa. E denonsiyasyon, denonsiyasyon. E misye sipòte pa tou lè kebekwa. M bliye non paj Facebook misye a. Misye gon seri de ti kapsul li fè. A m pap bon manti. Ti jèn sa a, kebekwa ba l lajan met nan pòch li. Misye chita yon kote. Se denonse l ap denonse nèg nan k ap fè èrè nan gouvènman yo la. Èske w konprann? Misye batay kont nèg yo poukont li. Nan tout gran gran peyi gen gen dè zemisyon de denonsiyasyon. Gen de biwo dankèt nan tout jounal ki gen isi. Pa lontan la, medam, mesye, nèg ki pi gran nèg isit la, genyen yon jounal ki fon ankèt sou misye. N ale depi de zane kote misye te konn chita, kote l te chita te gen de mafya antoure l Nouyòk a lepòk. L ale l al pran de enfòmasyon kote ke Lèzetazini Damerik te sanksyone gran nèg sa a lepòk dan lèzane 1900 konbyen. Dosye yo la, vin fè la jenès konn tout bagay. Èske w konprann? Se sa k peyi. Ou pa ka gon peyi, kiyès ki jounalis ou ladan se Louko Dezi avèk Ti Jan. Se nèg sa yo k jounalis ou, k ap k ap pran vye klòch, k ap bloblobloblobloo, wèy mezanmi, Erik Jan Batis, mezanmi, Erik Jan Batis laboul, laboul. Fè grimas, jamè mennen w ankèt serye. Ou pa ka gen jounalis ou pou se drug dealer Jacques Quentin kap bal kap achte wanglè ba li epi pou e nèg sa tap vin ranse. Ou pa ka gen jounalis ou pou tout kowonpi nèg nan dwann peye otèl pou li tankou fè Louko Désiré t nan mwa otèl epi chak maten sekirize lal nan radyo chita ap radote menm si Ariel Henry a se yon vye vagabon sal parèy li. Non peyi serye tap genyen de komisè di gouvèneman tap gen de polisye ki manyen manm misye. Pou tèt divèsyon pou ka fon gwoup e pou ka netwaye yon gwoup bagay yon lòt gwoup. Ti vagabon sa yo pa gen dwa 2023 sou moun. E pi gwo mal kap fè peyi a la ki fèl pap janm son pant e e nan 30 an kap vin la se la jenès ayisyèn. Nou paka ale nan è nimerik Nou pa ka nan moman kote teknoloji a avanse, kote ke pou nou batay antre nou nan tout bon gwoup yo, se menm kowonpi kap travay pou dwòg dilè yo, se menm jounalis kowonpi kap travay pou kowonpi yo, se yo koriptè yo, se yo menm ankò nap fè enfòmasyon yo pase nan gwoup WhatsApp nou nou kreye, bann enbesil. Se pa, vagabon sa yo lè yo pale, yo pale pou lajan. Se pa, nou pa gen dwa gen gwoup WhatsApp nou nou menm la jenès pou nou ko, pou nou, pou nou mete sou pye. Epi se enfòmasyon vagabon tankou Guy Henry, vagabon sa yo ki fin rich sou Jovenel, Bob C. Ki gon kòb Jovenel ba li, li pa konn sa pou l fè avè l. Achte yon pakèt vye bis, ach, e fè yon seri de vye kay san enjenyè, mete, mete pil etaj, pil etaj. Kòb la sal, nèg la pa menm wè ki sa pou l fè a lajan an. Epi se nèg sa yo, lè nou gen WhatsApp nou nou kreye. Se yo n ap fè enfòmasyon yo sikile toupatou. Nou fè yo vin pwisan san nou pa menm rann kont. Epoutan gen ti jèn parèy nou k ap ekri de bon zatik. Gen ti jèn parèy nou ki ka ede nou nan gwoup whatsapp yo. Nou pran gwoup whatsapp nou kòm lajenès nou mete l osèvis de seri de kowonpi k fè tout tan an ap travay pou dilè de dwòg yo. Al gade kanperen. Al gade kiyès ki rete menm kote nan tèt mòn menm kote avèk dilè dwòg Ève Foukan. Al gad kanperen, al gad ki jounalis ki rete nan ti tèt mòn, menm kote avè Foukan, kote malere pa ka antre. Al gad ki moun. Epi se nèg sa yo lè yo pale n ap pran ti voice yo n ap voye sou Facebook n ap fè grimas. Pran voice lòt jèn ti jèn k ap parèt la k ap fè denonsyasyon lè Theriel Thelus, lè John Colem Morvan, lè lèzot jèn ki kanpe yon kote k ap denonse vagabon sa yo. Se yo nou dwe okipe rezo yo avè yo. Nou pa gen dwa pran rezo sosyal nou Pou nap okipe yo avèk vwat ti jan ee k louko dezi kap woule yon anglè 120 mil dola jak ketan bann enbesil lè nap fè sa nap toujou mete yo nap toujou mete yo pwisan yap toujou ap fè jimnastik divèsyon pou dwòg dilè yo epi nou menm nap toujou ret jan nou ye a tankou kokorat paske se nou kap met kap fè yo pwisan nap releye enfòmasyon yo kite yo e kowonpi parèy yo k dwe releye enfòmasyon yo gen radyo yo nan peyi a Kite radio tradisyonèl yo pa voye yo sou rezo sosyo bann enbesil. Nou kreten. Viraj nimerik la, teknoloji a ede nou jounen jodi a pou n kenbe yo men dan le sak epi n ap foure yo n ap antre yo ladan. Ou konprann? Sèl gwoup mwen te ye se yon gwoup Dèlma 19. Ou konn sa k fè m pa janm pale sou gwoup sa ankò? Se paske m wè menm nèg yo se menm enfòmasyon vagabon dwòg dilè sa yo k ap fè transpò pou dwòg dilè, vye vagabon k kraze peyi yo se enfòmasyon sa yo y ap pase sou gwoup la. Ou konprann? De bagay initil. Ou pa ka ap mennen enfòmasyon dwòg dilè. Nèg, nèg kap travay pou drug dealer, nèg kap travay pou koronpi k kraze yon peyi, lwen. Jamè. Se Helen Lalim ki entèlijan. Helen Lalim mete chak grenn, peye chak grenn vagabon, epi l mete sou chak grenn gwoup ki gen nan peyi a. Tout sa k enpòtan, Helen Lalim trete l, la, la, l analize l, aprè sa, li mete l kote pou l mete l, epi l, l atake kote pou l atake. E sa k enpòtan an wi. E sa k enpòtan. Ki sa k ka pi fè m mal mesye? Yon seri de prizonye ret anndan yon prizon, yo pa gen kouran, twalèt pa ka flòch, dèlko pa gen kou, pa gen gaz. Ki sa k te ka pi fè l mal? Nan menm moman an gen yon koup di mond, edh ki la k ta pou sipoze bay penitansye kouran, menm edh sa a ap depanse dè milyon de goud bay Patrick Mousillak pou fè bagay pou li sou radyo karayib. Pandansetan, tou lè de bilding edh la, nèg la gentan ap touche konbyen milye de dola pou chak bilding li lwe a leta. Epi aksyon vagabondaj sa yo, epi lè w gade tèl bagay de lane yo ta dwe fè. Dapre mwen, jenès sa a, se yon jenès vagabondaj. Se yon jenès li fèt kòmanse nan manje fatra nan peyi sa a. Se yon jenès ki fèt kòmanse, yo pa janm konn moun k ap fè yo mal nan peyi a. Moun k ap fè yo mal la wi. Vagabon k pa itil yo anyen. Ou wè se yo yo kontinye ap vann yo. Daprè yon korespondans yo adrese Premye Minis Ariel Henry, Chanm Komès ak Endistri Ayisyano-Kanadyèn, CCIHC, di yo revòlte ak atriste pa rapò ak move trètman migran ayisyen ap sibi an Repiblik Dominikèn. CCIHC a kalifye move trètman yo kòm inimen konpatriyòt ayisyen k ap viv nan tè vwazin nan epi tou ki vyole dwa fondamantal, respè moun ak akò entènasyonal Ayiti ak Repiblik Dominikèn siyen. Sou baz sa a, CCIHC an mande gouvènman Ariel Henry an mete annèv aksyon nesesè pou otorite dominikèn yo kapab trete ayisyen yo ak dinite. Pandansetan, Premye Minis Ariel Henry anonse, san otorizasyon l, okenn wo fonksyonè leta pa gen dwa vwayaje al nan lòt peyi, daprè yon sikilè Direksyon Jeneral Imigrasyon ak Emigrasyon mete deyò madi 6 desanm 2022 an e ki antre an aplikasyon menm dat sa a, konsène minis, sekretè deta, direktè jeneral ak lòt. Mezi sa a konsène tout tip vwayaj keseswa ofisyèl, prive ou diplomatik. Toujou selon sikilè sa ki pote siyati Joseph F. Cianciulli ki se DG Imigrasyon ak Emigrasyon an, chak fwa yon wo fonksyonè leta ap kite peyi an, li dwe prezante yon otorizasyon ke Premye Minis Ariel Henry siyen nòmalman. Li di tout sipèvizè